Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou vrèman kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske tout bagay anfòm, peyi a pa anfòm, nou menm tou nan RL prod nou pa fin anfòm paske eta sante a pa kòrèk, men kòm RL prod li menm se yon ekip ki chaje bon grenn ladan, otomatikman yon jwè blese sou teren an gen plizyè lòt jwè sou ban touch la ki prè pou ranplase l. Ebyen madam mesye nou pral. 46 ans qui était incapable d'établir la provenance de cette importante somme d'argent ont été interpellés. Leurs dossiers ont été remis au commissariat de croix des pour les suites nécessaires. Selon les informations dont dispose la police, ces deux hommes ont été déjà arrêtés dans le département du Nord-Est pour vol et trafic de stupéfiants. Madame, monsieur, n'a coup de pied dans zone port de paix, eh bien, John Lepierre alias Lele, chef du gang de Trois-Rivières, a été mortellement blessé lors d'une intervention de police à Port-de-Paix ce lundi 26 septembre 2022. Deux autres bandits ont été arrêtés dans cette même intervention. Il s'agit de Saint-Hill Edler, 19 ans, et James Eugene, 32 ans. Dans moins une semaine, deux amas à feu sont récupérés par la police et deux chefs de gang sont mortellement blessés. Il s'agit de Loubert Belmont, alias Met et John Lay Pierre alias Lélé. La direction départementale du Nord-Ouest félicite la population pour ses collaborations à la réussite de sez operasyon. Madame monsieur na fe non? yon kou de pie nan zon torsel baga la pat tro lous nan Nan zòn Tòsèl, aprè yon alèt sou plizyè endividi ak zam ki t ap rantre kay moun, vòlè sa moun yo genyen epi tante kidnape moun sa yo, ebyen Lapolis Nasyonal li menm atravè Depatmantal Lwès 2 a te depeche rapidman yon ekip pou te vin pran kontwòl sitiyasyon an yon fason pou nèg sa yo pat rive debalize kay moun yo epi ale avèk moun sa yo. Madam mesye nou pral tounen talè konsa nou pral bay plis detay sou dosye Tòsèl la e gen yon sitwayen tou ki pale nou pral pèmèt nou tande deklarasyon sitwayen sa nan kad emisyon sila. Lòt dosye, En procession d'une amarre feu propriété de la Police Nationale d'Haïti, le nomè Exentus Lovens, ne lè 2 joun 2001 a Groumon, e domisiliè a Delma 41 A, a eti arète ce dimanche 25 septembre 2022 à Carrefour de l'aéroport. L'âme récupérée répond aux spécificité suivante, un pistolet russe calibre 9 mm série TFW 14540 Pour l'instant, l'exantus Lovens est gardé en garde à vue au commissariat de Delma pour la suite nécessaire. En tout cas, madame, monsieur, nous prenons tout détail comme ça Sou dosye sa yo. Madam mesye nap fon ti kout pye an afrik. Humm. M pral tounen talè konsa nou pral fon bèl ti rale sou dosye sa paske bagay sa pase nan peyi afri nan yon peyi an afrik kote yo kenbe yon nèg nan madanm moun epi yo koupe ti pati misye ratibòt yo lage misye yo fin koupe ti pati misye epi yo lage misye yo voye misye al mouri antouka madam mesye m pral tounen talè Konsa, pou nou fè yon ti rale mennen vini sou dosye sa a, paske sa se yon egzanp pou tout gason ki konnen yon fanm gen mari, epi ou menm w al pote boure sou li e sitou w al lakay nèg la, w al distrè w avèk madanm nèg la. Madam, mesye, la a n ap fè yon kout pye nan zòn Site Solèy. Ebyen, yè lendi a, madam, mesye, te gen yon gwo panik nan zòn Kafou Boston anndan Site Solèy. E selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè anpil moun pran bal e menm bandi pran bal nan zòn kafou Boston. Sa k pase? Gen yon bann nèg avèk yon bann lòt moun ki te kanpe dèyè barikad yo, ebyen madam mesye Ti Cha li menm li pase nan cho deko sa li vin parèt nan do moun yo, sa w tande a li pete bal sou moun yo, anpil moun pran kout bal, e daprè enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè gen moun aktyèlman la anndan nan site a ki byen mal. Nou pral tounen talè konsa nou pral fon rale mennen vini sou dosye sa. Madam mesye nap tou fè yon ti pale tou pandan nou nan zòn site solèy nap tou fon ti kout pye pou nou pale sou zòn sa yo paske bagay la vrèman rèd nan peyi dayiti. Pèp ayisyen gen kote mwen m wè moun ap viv e pa kote pou moun ta viv. Nou pral fè yon ti pale sou zòn sa yo, n ap pran zòn Kafou Aviyasyon, zòn Stasyon Gonayiv, Kafou Boston, Douya, Sat, bagay la rèd. Gen kote nou wè moun ap viv se pa kote pou moun ap viv. Bagay sa pi rèd ke lè te gen rat pa kaka. Nan moman an la a mwen m ap mande kilè. Eske se Bondye kap di yon mo pou moun sa yo oubyen la polis oubyen gouvènman Ariel Henry a kiyes kap di yon mo pou moun sa yo paske bagay la rèd nan moman an. Madam mesye nap fon rale mennen vini sou 2 jèn gason sa yo ke la polis fontalyè li menm li mete anba kòd nan zòn mòn kabrit ki se Destorel Philomé ki genyen 46 ans e Destheol Roselin li menm ki genyen 43 ans E lapolis fwontalyè yo menm yo te mare nèg sa yo avèk yon gwo sòm darjan nan men nèg sa yo. Nèg yo te genyen 590 mil 500 goud e lè yo poze nèg sa yo kestyon, yo di nèg yo ki kote yo jwenn ak lajan sa yo, nèg sa yo pat an mezi pou yo te bay detay sou lajan sa. Gen de lajan k nan men w, so ou kapab bay detay de lajan sa. Men ki kote m fè lajan m. Si w s on antreprenè, si w s on biznismann, Kèlkeswa sa w ap fè nan moman an la, ou gen yon sòm dajan nan men w, ou ka eksplike men ki kote ou jwenn avèk lajan sa. Men nèg sa yo menm, yo pa t kapab eksplike kote yo sòti avèk lajan sa. Antouka, polisye sa yo ki te anba mòn kabrit ki t ap fè tchèk, yo remèt komisarya Kwadèboukè 2 nèg sa yo e lè yo rive nan komisarya Kwadèboukè, avèk 2 nèg sa yo madam mesye se lè sa yo pral konnen nèg sa yo se yon bann nèg ke lapolis te deja arete nan depatman nòdès peyi dayiti pou vòl avèk trafik de stupefyan sa vle di nèg sa yo nan tout zak malonèt antouka aktyèlman la nèg sa yo nan men lajistis lajistis ap degaje la nèg yo ya deside sou pèn nèg sa yo madam mesye. N ap bat bravo pou lapolis e n ap bat bravo tou pou popilasyon yo menm ki deside tou pa kole dèyè avèk bandi. Paske bandi tèlman fè nou mal, bandi tèlman fè n soufri, kidonk popilasyon an ta sanble gen yon ralbòl, yo pa deside sere bandi ankò. Ebyen, madam, mesye, nan kad operasyon lapolis te mennen nan zòn Pòdepè, Ebyen genyen 2 chèf de gang yo menm ki deja fè vwèl pou peyi san chapo nan moman nap pale a la, apèl nominal kap fèt la yo mete absan pou Johnley Pierre alyas Lele ki se chèf gang 3 rivyè epi yo mete absan tou pou lòt chèf de gang sa li menm ki se Loubert Belmont alyas mèt kafou ebyen madam mesye nèg sa yo la nan afwontman avèk lapolis nèg sa yo tonbe. E nan menm operasyon sa ke lapolis te mennen nan zòn nan Port de Paix, yo arete 2 lòt bandi. 2 lòt bandi sa yo, e se pa nèg ki gen gwo laj non madam mesye, timoun, timoun ke m pi gran pase yo. Genyen Saintil Edler li menm ki gen 19 lane. Bagay yo gate, bagay peyi a pouri nèt pèp ayisyen. Gade timoun, mwen m ap mande ki kote avni peyi sa prale lè w gade Ti moun ki pou ta ranplase gran moun ki prale yo, yo tout nèt yo lage nan gang e ti moun sa yo esperans de vi yo pa anpil. Si yo viv 32 lane, 35 lane, yo pa viv plis. Ebyen nan kad operasyon sa madam mesye lapolis mete anba kòd Saintyl Edler ki gen 19 lane e yo mete James Eugène li menm ki genyen 32 lane anba kòd. Aktyèlman la a, nèg sa yo, yo dèyè 4 miray, yo p ap nwi pèsòn nan zòn Pòdepè ankò e lòt 2 chèf de gang sa yo menm, apèl nominal yo mete absan pou yo. Ebyen madam mesye, nèg Vitelòm yo fon frape ankò. Nou konnen nan blòk Tòsèl, Se chèf de gang Vitelòm ki gen kontwòl anba a. Kèlkeswa zak k ap fèt anba a, m panse se sou kontwòl Vitelòm. Ebyen te gen yon gwoup nèg ak zam ki fon pote boure sou popilasyon an, nèg sa yo rantre lakay moun, y ap vòlè bagay moun e nèg sa yo t ap fè tantativ pou yo kidnape moun sa yo pou yo ale avè yo. Gen plizyè endividi nan zòn nan e lè yo wè bagay la yo rele lapolis e lè yo alète lapolis epi menm kote a direksyon depatmantal lwès 2 a madam mesye yo degaje yo kou mèt janjak prese prese yo voye yon bakòp e lè bakòp la vini bakòp la repouse nèg sa yo yo repran kontwòl Tòsèl ki fè yo pat getan ale avèk moun sa yo ke nèg yo te fè tantativ pou yo te kidnape, alò nap pale de 3 moun ke bandi sa yo menm yo tap eseye kidnape pou yo ale avèk yo. Antouka madam mesye selon. Kowòdinasyon près ak relasyon piblik lapolis la li menm atravè kanal ke yo genyen yon kanal odyovizyèl, madam mesye m pral pèmèt nou tande deklarasyon youn nan sitwayen sa yo Yo menm ki te la oubyen ki te temwen lè nèg sa yo te fon pote boure sou yo anba atò sèl yo t ap vòlè bagay moun e te menm fè tantativ pou te ale avèk moun sa yo. Se gras a Bondye avèk zanmi mwen te rele lapolis ki fè entèvansyon m ta la avè misye m ap pale avè l. E nan maten m te lakay mwen pezibleman e m t ap fon bagay pou m manje. Sa m ap fè pou m manje a e M jwenn yon apèl manke sou telefòn mwen, apre m ap verifye telefòn mwen, m tande pop pop pop yon frape. Yon zanmi nan lakou a di m, Entèl, Entèl ou la? Epi m di, Wi antre non. Menm kote a m wè 3 nèg debake ak misye, yo pwente sou mwen. Yo di misye, Bay tout sa w gen nan kay la, bay kòb ou gen an, bay zam nan, bay kòfòfò. M di misye, M pa gen kòb, m pa gen zam, men tire kaka a, tire misye la a, paske misye gen kòb li pral di l gen kòb. Bay kle machin nan. M te gen yon pikòp ki a dispozisyon mwen. Epi tou nèg yo di bay kle machin an, m di men kle machin an la men pran li. Epi mwen, yo di m met do ajenou. Antre nan chanm nan, m pa bay kòb kila, m di mesye pa gen kòb, pa gen kòb fouye tout bagay mwen nèt. Yo di m pa fèk sot pati la, m di m pa fèk sot pati mesye, m la lontan. Bon malèt ou la, malèt ou bay pati, m di m pa pati. E la mwen ye, se jis yon jèn gason ki la. kap fè degouden menm jan men ti fizye misye paske misye di pa gen kòb misye pa gen kòb nou wè pòt san gen la li di kot kote kote kòb gen nan kay la kot fòvwa mdi pa gen fòvwa misye di al nègè kòb bri la paske map fizye w yo degene pou yo pou yo fè sa fè a misye lòt zen men atè avèm yo dim lage nou fèmen je w apre yon bon ti tan epi yo dim leve al bay kòb la paske w gen kòb anndan kay la mte gen bous mwen li te nan pòch pantalon mwen m rale bous la m bayo pran bous la yo tout bagay nou. Li di kote wap travay? Li di misye non wè mpa mpa nan kenn kote map travay. Li di non wap travay paske ou gen machin sa nan menw. Epi tou yo yo dim kòman machin nan derape? M di fò men sa pou fè men sa pou fè. Epi tou yo al a machin nan. Yo te pran bous mwen. E m te nan lakou an konn pale avèk lòt moun ki rete yo, tèlman m te sezi aprè sa te fè yo. Bon tanm te dwe tounen ankò. Poko menm pran poun kouri mal kache nan la te gen jeran lakou a epi tou yo met misye atè yo di misye kot tinwa a lè yo rive yo kraze pòt kay mwen an yo kraze kòm sa fèt mal lè poum sòti erezman m te gentan sot nan lakou a yo pa gentan jwenn mwen mal kache deyò yon kay m volon tèt mi m tonbe kòl vwazin an m kache jiskaske bakòp la vini li retire nou anndan. Konbyen moun ki rive sove nan sitiyasyon? Bon, se sa se nou nou 3 la, plis jeran, men gen lòt moun ki rete dèyè, yo te yon lòt kote, m pase ki si yo pou yo. E bon, kòm gen lòt entèvansyon lapolis ap fè toujou, m pase ke y ap vin avèk ou nou tou. Se gras a lapolis ki sove. Se gras a lapolis, entèvansyon sa a ki fè ke m la kounye la. Onètman, m pa kwè m t ap la apre Bondye, m pa kwè m t ap la. Mèsi. Madam mesye nou sòti tòsèl nap fon desann nan zòn dèlma ebyen aktyèlman la genyen jenn gason sa li menm ki se Exantus Lovens misye ki fèt an 2001 misye se nèg gwo mòn misye fèt le 2 jwen ebyen lapolis arete misye avèk yon 9 milimèt nan menl e fòk nou di misye li menm misye abite dèlma 41 a. E sa yo jwenn nan men misye a ki se 9 milimèt sa ki gen nimewo seri l se TFW 14 540. Zam sa se zam yon polisye. Alò pèp ayisyen nou pa konnen ki polisye men nou panse atravè seri zam sa yo kapab remonte jouska polisye sa. Eske se kèk polisye nèg yo te touye nou pa konnen men aktyèlman la Jenn gason sa li menm li nan men lapolis. Pèp ayisyen m pral di nou yon bagay. Nou wè sè dènye tan m pa konnen kisa n pral fè pou nou remonte pant la. Paske bagay yo vrèman dejenere nan peyi dayiti. Nou wè jenn timoun yo, jenn timoun yo, yo lage nan yon bagay ke m pa kwè y ap ka sòti. Nan sa yo rantre a se yon veritab spiral. Jenn gason sa ki gen sèlman 21 lane pou nèg sa getan lage nan jan de zak sa yo e se pa li sèlman mwen mnge nan baz nou konn antre lè nap gade timoun ki gen gwo zam nan men yo ke nèg yo itilize trè mal nap mande ki kote avni jenès sa prale antouka pèp ayisyen se nou k pou pran desten nou an men se nou menm nèg geto yo se nou menm nèg ki sot andeyò yo lè nou vin nan kapital la nèg la ofri nou zam se nou menm ki pou konnen nou sot andeyò Pou ki rezon n sot andeyò, nou pa sot andeyò pou nou vin pran plezi, pou n vin antre nan gang. E, nèg k ap bay timoun yo zam, k ap bay bandi yo zam, mesye pran anpe konsyans paske m panse yon bon jou menm nou menm tou n ap viktim de pwòp zam nou. Madam, mesye, n a fon ti kout pye nan yon peyi an Afrik kote sitwayen sa li menm aktyèlman la ki vrèman an difikilte. Alò, si misye pa gen tan mouri, Paske misye li menm yo kenbe misye nan madanm moun nan misye kwaze ak on fanm li koze fanm bal randevou lal lakay fanm lal fon kraze e pandanl rive anndan an mari fanm nan fon pote boure sou misye yo kenbe misye yo koupe ti pati misye ratibòt epi yo lage misye yo di misye al mouri lakay li kounye a la pèp ayisyen yon fanm deside bon w kraze valè kote k genyen pou ki rezon se lakay nèg la w chwazi pou w al pran vye kraze a e se yon egzanp tou pou tout nèg e pou tout fanm ou gen mari met nèg la alèz di nèg la w gen mari e mesye depi yon fanm di nou l gen mari evite paske nèg yo stil alagachèt. fèt pou madanm yo nèg yo pap neglije koupe ti pati w pou madanm yo e sitou an repiblik dominikèn nou wè nèg yo pa negosye madanm yo ak moun depi w manyen madanm yo yap baw bal yap baw kout manchèt yap frennen w kidonk mesye pwofite pran egzanp ti istwa sa pou n pa al lakay madanm nèg paske nèg yo ap koupe ti pati nou. Madam mesye nap fon kout pye anndan site solèy. Sè dènye tan bagay la kòmanse dejenere anndan site solèy. Ayè lendi a ki te 26 septanb lan gen yon gwoup moun ki te nan kafou Boston. Moun sa yo yo drese yon barikad e moun sa yo yo rete dèyè barikad yo e fòk mwen di nou te gen bandi tou ki te la nan moman an. Nou konnen gen yon bann nèg nan moman an la e sitou nèg Jenèf yo ki drese yo an belijeran an fas Ariel Henry, yo di yo pa nan Ariel Henry fòk Ariel Henry rache manyòk li bay tèren an. Jenèf kanpe nan degonn Ariel Henry, Jepèp kanpe nan degonn Ariel Henry anndan Site Solèy. Fòk nou di nan Site a genyen 2 gwoup de gang ki se Jenèf e Jepèp. Men nan zòn Boston nan madam mesye se Jenèf ki la. Yo te kanpe nan kafou Boston nan, dèyè barikad yo, ebyen Ti cha a li menm, lè ti cha a fè yon koudèy li gen kontwòl nèg yo kote yo ye nan kafou Boston dèyè barikad yo, ti cha a pase anndan chodeco sa li vin parèt nan do moun yo nan barikad la epi pèp ayisyen ti cha ouvè kout bal sou moun yo. e enfòmasyon k vin jwenn nou ta fè kwè anpil moun ki te dèyè barikad yo nan moman an pran bal e enfòmasyon ta fè kwè menm bandi ki te la nan moman an pran bal e gen moun ki byen grav nan moman n ap pale a la. Kidonk Site Solèy an difikilte, nou pa konnen jis kilè san moun yo ap sispann koule anndan sa e kòm moun yo ap revandike y ap revandike pou lavi yo chanje e selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè ke moun sa yo yo te kanpe dèyè barikad yo, yo tap mande pou Ariel Henry rache manyòk li bay tèren an. Antouka madam mesye bagay yo vrèman vrèman difisil pou moun yo anndan nan site solèy peyi look anpil pwoblèm barikad tout kote manifestasyon pa gen machin pa gen gaz pou kounye a la pou on bann moun kouche yon kote Byen mal, yo pran bal, pa gen lopital, kidonk moun sa yo kote yo kouche anndan nan Site Solèy nan zòn Boston, ebyen moun sa yo pèp ayisyen, se lanmò yo y ap tann. Madam mesye pandan nou nan zòn Boston n ap tou fon ti rantre nan zòn Kafou Aviyasyon, n ap fon ti rantre nan zòn Stasyon Gonayiv, n ap fon ti pale tou sou Kafou Boston, N ap fon ti pale sou zòn Douya, n ap fon ti pale sou zòn Sat. Wè nan moman la, zòn sa yo pi rèd ke 2004. An 2004, te gen yon te gen yon peryòd ki te rele peryòd rat pa kaka sourit pa travèse lari. A lepòk, pèsòn pa t ka pase anba sa. Depi ou pase, ou pran bal. Men nan moman la, Nou wè zòn sa yo pèp ayisyen, zòn sa yo ekstrèmeman sansib. Yon moun ou pa bezwen pa met pye w kafou aviyasyon. Ou pa bezwen pa met pye w nan zòn stasyon Gonayiv. Bon stasyon Gonayiv la li menm li pi rèd. Depi w parèt nan stasyon Gonayiv la se kout bal k ap resevwa w. Ou pa wè moun men kout bal ap resevwa w paske nèg yo tout kote. E sitou nan moman bagay yo vin pi rèd. Aprè ti cha blende a fin pase anndan Chodeco sa, li vin vide bal sou nèg yo avèk moun sa yo ki te dèyè barikad yo nan kafou Boston, ebyen madam mesye nan moman la bagay yo vrèman rèd nan blòk sa yo. Sa vle di, zòn Douya, zòn Sat, yon moun ou pa bezwen ou pa met pye w. Kounya la la kestyon ki se poz jous kilè moun sa yo yo menm yap soti nan sa yo ye jounen jodi a. Bagay la rèd mezanmi. Bagay la rèd nan peyi dayiti. Kat kwen peyi dayiti bloke. Pandan se tan minis afè etranjè la li menm li kanpe devan nasyon zini li di konsa gouvènman Ariel Henry a gen kontwòl tout bagay. Pandan se tan la nan zonn Kafou Aviyasyon, moun pa ka travèse. Nan zòn Stasyon Gonayiv, pèsonn pa ka desann. Nan zòn Sat, moun pa ka ale. Kafou Douyar, se pi rèd. Depi w parèt, w ap pran bal. Antouka pèp Ayisyen, se nou menm ki pou degaje nou. Kou Mèt Jan Jak, pou nou pran desten nou an men. Pa gen pèsonn ki pral pran desten nou an men pou nou. E nou wè gen yon bann nèg, se yon bann abolotcho yo ye, yo vin fouye kò yo nan mouvman an. Lè yo vin fouye kò yo nan mouvman an pi devan, yo al negosye avèk gouvènman an, yo pran kòb, yo kraze mouvman an, epi kondisyon nou pa janm chanje, nou toujou rete nan sa nou ye a. Nou toujou rete nan kras. Antouka pèp Site Solèy, si vrèman n ap fè yon revolisyon, degaje nou pèp la, fè revolisyon nou pou kont nou, evite fè revolisyon avèk anpil nèg, paske gen anpil nèg, se. Abolotcho yo ye, y ap antre nan mouvman an, y ap vann mouvman an, y ap pran lajan epi yo kraze mouvman an, kondisyon nou pa chanje. N ap toujou rete nan sa nou ye a, nan kras, anba men bandi k ap teworize nou, anba men lapolis ki toujou ap fè reprezay sou nou a chak fwa nou deside pran lari, se nou menm ki pou pran desten nou an men. Merci la famille, kòm toujou, un maximum de commentaires. un maximum de partage. Mandé à amis ou à famille Prochou pour abonner avec Chanel Silla. Et puis, pas oublier bah, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine.